Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir de rentrer la K.A.O. Pou kapap poter barou yon nouvel emisyon. Emisyon long format, d'abord c'est le journal. Tout de suite, les titres de l'actualité. Seisme magnitude 5.6 sou echel Richter la enregistre Lendi maten nan nivo departeman de Nip li fè omwen 2 mò, youn nan Ansavo, youn nan Fondènègre. Daprè bilan ki sòti pa bò kote Direksyon jeneral pwoteksyon sivil, bilan sa fè eta tou 35 kay ki andomaje nan Ansavo, twonson wout Sen Sovè ak Peti Twou de Nip li menm tou li abime. Moun kap mande viza yo, randevou antretyen yo repòte jiska nouvèl òdr, se sa anbasad amerikèn nan peyi Dayiti fè konnen. Mezi sila a ki ap antre an vigè apati 29 janvye kap vini la, yo pran ni an rezon pandemi kovid 19 lan, daprè deklarasyon Kenneth Merten. Plizyè rankont reyalize nan sans sa daprè yon nòt ki sòti pa bò kote sdp ki fè kwè yo te genyen echanj avèk ekonomis Fritz Alphonse Jean epitou prezidan sena Joseph Lambert. Fritz Alphonse Jean ak Edgar Leblanc Fils se 2 kandida pou pòs prezidan gouvènman tranzisyon an nan kad aplikasyon akò Montana a Nan yon nòt ki rann piblik yè dimanch, biwo Konsèy Nasyonal Tranzisyon an li menm tou kominike list kandida seleksyone pou kapab okipe fonksyon Premye Minis. Moun sa yo se Philippe Jean Henold Buteau, Bonivert Claude, Steven Irvenson Benoit ak Iswick Théophin. Jean Huberman Charles, anpil moun konnen sou non atis Money Mike li menm pèdi lavi l jounen lendi an nan peyi Etazini. Poko gen ankenn enfòmasyon ki gen awè ak sikonstans ki antoure lanmò ansyen manm gwoup orijinal Rap Staff la. Jij Garry Orélien envite pou kapab prezante nan direksyon enspeksyon jidisyè, majistra enstriktè la li menm dwe bay vèsyon ni nan sa ki gen awè ak sa yo repwoche li nan kad ankèt ki gen awè ak asasina ansyen prezidan Jovenel Moise. Òganizasyon Stop Aksidan resanse 4 mò, 49 blese nan yon total 18 aksidan sikilasyon ki fèt semèn pase a. Estrikti sila a di li note genyen yon diminisyon aksidan pandan peryòd sòti 17 pou rive 23 janvye. Pa gen rarte gaz sou mache lokal la. Genyen ase pwodui nan peyi an daprè minis komès ak endistri Henri Cardin Saint Jean ki li menm demanti enfòmasyon ki ta fè kwè pral genyen yon rarte gaz sou mache a. Voilà pour les titres, on va revenir pour le développement. Merci pou fidelite nou e se pati pou enfòmasyon yo 2 tranbleman tè modere sekwe sudwès peyi Dayiti lendi an pwovoke yon panik jeneralize ki antrene anpil lekòl ki fèmen pòt yo jiskaprezan 2 moun jwenn lanmò yo Direksyon Pwoteksyon Sivil fè kwè jiska prezan lamò 2 moun sa yo se swit ak yon chit yon mi ak yon glismandtèren ki pwovoke pa plizyè tranblemandtè nan peyi an. Evènman sa yo pwodui nan rejyon Nip. 2 seyism ki gen episant nan penensil sid peyi Dayiti, nan lwès kapital Pòtoprens, daprè US Geological Survey. Li ajoute ke 2 episant sa yo te gen yon pwofondè anviwon. 10 kilomèt sou sifas la nan Ansavo, yon ti vil kotya sitye nan 130 kilomèt lwès kapital Pòtoprens, yon moun jwenn lanmò li pandan yon mi efondre. Pandanstan, nan Fondènèg, 20 kilomèt pli osid, dezyèm desè a fèt an rezon yon glismann tèren. Departeman direksyon pwoteksyon sivil Dayiti, li menm, pa rann piblik laj viktim yo. Seyism sila anrejistre a 8 è 16 è lokal e ki resanti nan kapital la, li te trennen dèyè li yon douzèn nouvèl sekous. Youn nan replik yo te manyitid 5 pwen 1 yon ti tan pi ta. Nan mwa out pase a yon seyism manyitid 7 pwen 2 touye plis pase 2 mil moun e detwi oubyen andomaje plizyè dizèn milye kay. Anbasad amerikèn nan peyi Dayiti fèmen sa n ta kapab rele demand viza pou kouwè l ye la a. Randevou antretyen yo repòte jiska nouvèl òdr. Mezi sila a ap antre an vigè apati 29 janvye k ap vini la a e mezi ki pran an rezon pandemi kovid 19 lan daprè deklarasyon Kenneth Merten, chaje dafè ameriken an nan Pòtoprens. Li menm soulinye ke sèvis ijans pou sitwayen ameriken yo rete disponib pandan li fè kwè gen dispozisyon ki pran pou kapab asire sekirite aplikan epi pèsonèl anbasad la pandan Kovid 19 lan. Lèzetazini pa vle fè twòp kòmantè nan sa ki gen a wè ak echeyans 7 fevriye 2022 an. Chaje dafè ameriken an nan peyi Dayiti ki li menm te resevwa lendi an pwofesyonèl laprès ayisyèn lakay li nan Bourdon ebyen yon lòt fwa ankouraje aktè yo nan peyi Dayiti pou kapab mete yo ansanm sou yon fèy de wout, yon mannyè pou jwenn yon akò global ki kapab pèmèt yo jwenn yon solisyon ak kriz ayisyèn nan. Parayè, nan sa ki konsène ankèt sou asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse, Kenneth Martin ekate tout posibilite enplikasyon anbasad amerikèn nan dosye sila. Daprè diplomat la, se biwo Federal envestigasyon nan tèt kole avèk otorite ayisyèn yo ki an chaj ankèt sila a, gouvènman ameriken an apiye daprè sa li di yon ankèt konplèt, endepandant sou krim sila kote otè yo dwe jwenn arestasyon yo e pini konfòmeman daprè sa lalwa di. Kesyon sekirite a nan peyi Dayiti rete priyorite nimewo 1 administrasyon amerikèn nan daprè Deklarasyon Kenneth Merten, chaje dafè ameriken an nan peyi Dayiti, anonse yon èd 15 milyon dola an apui ak Lapolis Nasyonal Dayiti, ekspè pou ankadre inite swat ak gad fwontalyè yo menm tou y ap gen pou antre nan peyi an trè pwochènman. Anvwa twoup etranjè yo sou teritwa nasyonal la, li pa anvizajab, daprè Kenneth Merten ki kwè Se Ayisyen yo ki pou konvèje fòs yo pou kapab leve anpil defi peyi a ap konfwonte. Lapolis Nasyonal Dayiti enfòme li arete samdi yon manb aktif gang 400 Mawozo, se Chouby Fenelon, anpil moun konnen sou non Youri Fenelon, yo arete li alòske li t ap Eseye wè kòman li ta kapab resevwa swen nan yon sant ospitalye nan kapital la. Ebyen endividi sila a li menm te blese nan afwontman antre akolit li yo avèk lapolis nan kad operasyon ki mennen pa bò kote plizyè inite mèkredi 19 janvye pase a daprè yon nòt pnh li idantifye kòm etan konplis plizyè ka anlèvman ak asasina. Lapolis fè konnen tou li arete yon sèten Kesnel Noël li prezante kòm papa chèf gang Wendy Charles alyas Ti Pastè ki baze nan zòn Micho Kanyèr nan antre Bèlkay. Aktyalite a an vrak, nan kad yon reyinyon ki inisye pa bò kote Kanada sou kriz ayisyèn nan, plizyè peyi yo menm fè pwomès pou kapab ede Ayiti, se ka Peyi Kanada ki anonse yon alokasyon yon anvlòp 50 milyon dola kanadyen, swa 39,7 milyon dola ameriken, montan sa ap sèvi pou kapab finanse ranfòsman Lapolis Nasyonal Dayiti, pwojè pou amelyore dwa fanm ak adolesant yo epi konbat ensekirite alimantè nan peyi an. Bò kote pa yo, Etazini pwomèt 15 milyon dola an apui ak Lapolis Nasyonal Dayiti, nan te di ou sa. Dapre sèvis kreyòl Vwadlamerik, Etazini pral bay 16 ekspè pou ankadre inite swat ak gad fwontalyè. Etazini li menm tou pwomèt 60 nouvo veyikil ak ekipman pwoteksyon bay lapolis. Anplis, Lèzetazini anonse y ap bay yon anvlòp 100 milyon dola atravè usaid. Nou espere nèg yo pap manje kòb sila. Lafrans li menm tou anonse sipò li ak peyi Dayiti, se minis afè etranjè la Jean. Yves Le Drian ki fè anons sa a sou kont Twitter li aprè li fin patisipe nan reyinyon vityèl entènasyonal sila. Chanselye fransè a anonse yon ranfòsman koperasyon peyi li avèk lapolis nan domèn sekirite. Li menm tou anonse yon èd imanitè peyi Lafrans ap bay Ayiti ki kapab rive nan 6.5 milyon Euro an 2022. Nan kad reyinyon entènasyonal sila, Chili, Arjantin, Brezil, Japon, yo menm tou pwomèt sipò pa yo bay lapolis. Sèvis Kreyòl Lavwadlamerik evoke planifikasyon pa bò kote LONU yon rankont donatè yo nan mwa fevriye anfavè peyi Dayiti. Reyinyon virtyèl entènasyonal vandredi. 21 janvye a te inisye pa minis kanadyèn afè etranjè Mélanie Joly. Se nan sans sa li nan deplasman nan 3 peyi ewopeyen pou kapab evoke avèk dirijan yo yon ranfòsman lame ris nan fwontyè avèk Ikrèn. Reyinyon vètyèl entènasyonal la rasanble plis pase yon ventèn ministr, reprezantan Nasyonzini, caricom, Òganizasyon Entènasyonal Frankofoni, ak Òganizasyon Eta Ameriken. Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl nan tèt kole avèk Primati òganize jounen lendi an yon aktivite ofisyèl nan kad selebrasyon jounen entènasyonal edikasyon. Nan diskou sikonstans la, Minis Edikasyon Nasyonal la evoke yon ansanb dispozisyon MENFP adopte yon mannyè pou kapab asire yon edikasyon de kalite nan peyi an lè li site notaman reaktivasyon Komisyon Nasyonal Syantifik ak Kourikouloum kote prensipal misyon li se kondui refleksyon sou gran chantye renovasyon kourikoulè nan kad oryantasyon sila a. Nesmy Maniga bat bravo lakontantman paske lekòl ki yo menm nan katye popilè yo ki te fèmen ebyen kòmanse ap relouvri pòt yo. N ap koute minis edikasyon nasyonal ak fòmasyon pwofesyonèl la, Nesmy Maniga. Pa gon lekòl piblik, yon lekòl prive ke Ministè Edikasyon Nasyonal ap kenbe yon lyen avè l. Kokenn patenè teknik e finansye ap kenbe yon lyen avè l si tout anseyan ki lakay li pa anrejistre nan baz de done ministè lan e pa fè pati de sa ke nou rele nou menm ansanm di rejis dè mètre e ki genyen yon pèmi dansenye. Si a la fen on mezi pou pwoteje sosyete a pou n gen ansenyan ki nan yon pwosesis de devlopman pwofesyonèl, ou enseignants qui ont un processus de qualification, ou qui déjà qualifié Parce que permis d'enseigner me mesurer trois types de compétences. Compétences disciplinaires, c'est la pré-enseignante, compétences professionnelles, j'ai exercer ces métier d'enseigner, et compétences éthiques, que le capable de nos salles de classe. Ou mèt gen doktora sa pa vle di otomatikman ou gen tout konpetans sa yo. Premye Minis Ariel Henry nan kad selebrasyon jounen mondyal edikasyon an remèt 100 lèt nominasyon bay etidyan ki sòti nan divès antite nan Inivèsite Deta Dayiti, pami yo Lekòl Nòmal Siperyè, yon mannyè pou kapab entegre yo nan sistèm edikatif ayisyen an. Lokatè Primature lan ki renouvle angajman li pou batay an favè yon edikasyon de kalite nan peyi an pwomèt pou kapab sipòte ministè la nan refòm sila ki enskri nan pèspektiv sa a. Gouvernement que je dirige, L'éducation est à la fois un bien public et une responsabilité publique. celle de garantir une éducation inclusive et équitable de qualité à tous les enfants du pays, qu'ils vivent en milieu rural, dans les bidonvilles ou dans les villes. Qu'il s'agisse de la troisième circonscription de Port-au-Prince, où la grande majorité des écoles publiques et non publiques est fermée ou dysfonctionnelle, qu'il s'agisse des écoles du département des NIP, du Sud et de la Grande l'heure est à l'action au sein de tout le gouvernement. Mesdames, Messieurs, je peux vous assurer que l'appareil d'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, est plus que jamais mobilisée pour que nos milliers d'enfants et d'adolescents qui peinent à poursuivre leur formation à cause des bouleversements du calendrier scolaire ces dernières années réintègrent les salles de classe partout sur le territoire national. Célébration Journée internationale éducation journée lundi hein. c'était occasion pour responsable Union nationale normalien haïtien réfléchir sous mauvaises conditions de travail enseignant haïtien. Oh, c'est tout moment pour passer en revue qualité apprentissage et les vieux d'après Josué Mérilien. Josué Mérilien qui lui-même dénoncé Yon lòt kote asasina Cherime Jean Mathieu semèn pase a, sendikalis la akize rejim phtk a ki enstore daprè li menm yon klima ensekirite nan peyi an, yon mannyè pou kapab rete sou pouvwa a, li envite pèp ayisyen an pou pran lari pou kapab fòse otorite yo poze bon jan aksyon yon mannyè pou kapab mete yon bout ak sitiyasyon sila. Nan okazyon kote n ap selebre jounen mondyal ansenyan an, edikasyon an, se okazyon pou n fè yon koudèy kritik sou sa nou gen la kòm edikasyon, sou konpòtman irèsponsab, ensousyan, kriminèl dirijan nou yo, epi mande popilasyon an tou leve kanpe pou nou repare krim sila a, krim kote Leta pa asire ke Ledikasyon se vin on byen piblik ke tout moun kapab e gen aksè a li menm e pou rive fòme tèt yo, pou itil tèt yo e itil peyi a. Nan sans sa a, nan okazyon Joune Mondyal Ansenyan, e Joune Mondyal Edikasyon, Edikasyon an, nou mande popilasyon an leve kanpe pou nou di non, non a sa k ap fè la, Pou nou di wi a edikasyon ta fè moun ki moun, moun ki ka pèmèt ke peyi a soti kote li ye la a. Donk, jounen jodi a, nou pa gen le chwa, chwa ke nou genyen se batay pou ke nou genyen, m ta di, de moun ki nan peyi a k ap dirije nou, se pa de moun ki ke yo mete ak yon twit, men se de moun ke nou chwazi e ki ka pèmèt ke nou reyalize rèv Ayiti granmoun. ke popilasyon an ta di ap karese la, egzije la, e pou nou rive a yon rejim avèk de moun ki gen etik, de moun ki gen karaktè, de moun ki ka pote repons a pwoblèm peyi an. Jounen entènasyonal edikasyon an se yon okazyon pou n di ansenyan Kant ki a ski ki se pou Ministè Edikasyon, yo gen yon trètman m ta di endesan. E elèv yo, etidyan yo ap aprann nan de kondisyon inaksetab, de kondisyon inimèn ki pa diy pou moun jwenn yo ladan l. E si nou fè yon koudèy nan Gran Sid, n ap gen yon ide de sa yo rele kondisyon dansèyman e daprantizay inimèn. ap di la a. Se okazyon pou n di ke ledikasyon an se sèl dadi zam ke nou genyen pou ede nou konstwi Ayiti demen. Ayiti, lòt Ayiti ke pèp la mande a. E jan yo di l, ledikasyon e la mère de toutes les batailles. Pa gen batay pou byendèt, batay pou lòt peyi, batay kont enjerans, batay pou nou rive yon peyi granmoun, si pa gen bonjan edikasyon. Se poutèt sa ke yo di an, nou dwe batay